Bonjour, bonsoir la famille, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Ebyen fòm di nou ke se pa entelijans aparaman ki pèmèt ke nou ap anrejistre kèk ti emisyon ba ou paske jan n te anonse ou li aparaman pa genyen posibilite kote nou ye a pou nou ta kapab fè emisyon. Studio fèmen paske pa gen gaz pou anyen fonksyone. Bon, si n tande vwa yon ti jan tòl se ke se sou yon lòt materyèl nou anrejistre. Danble nan emisyon sila a, men jis avan fò m di nou bòn semèn kanmenm paske menm si bagay yo grav nan peyi Dayiti aparaman il fo ki yè kelken pou vou zepole. Byen sur. Ebyen nou prale nan zòn Fontamara ou Martisan paske yè swa e genyen 3 vòys ki vin jwenn mwen dizan ke se ta yè swa oubyen avan yè swa kote ke genyen e kelke polisye ki yo menm nan yon cha Epi sa w tande a la, cha a tonbe anpàn. Sa li atò, yo pa fè sèvis nan cha a, e li vin sanse yon materyèl dezyè. Paske lè w gen yon materyèl, w ap itilize l. Pa egzanp, ou gen yon machin, ou pa janm tcheke luil, ou pa janm tcheke anyen ladan l. Donk, yon bon maten l ka leve, li ba w pàn. Yon bon maten, ou gen dwa leve, li debwate nan men w. Ebyen, m ta kapab di se sa ki sanse rive. Ebyen, ekoute! kèlke polisye a l'interieur d'un char e pwi rive yon kote char pa ka estat bon mezanmi si se te matisan si se te matisan paske se nè pa pou la premyè fwa bagay sa rive kote ke nèg yo an difikilte anndan yon char ann tande kòman yo tap pale men ekoute la pèsòn charje de sipèvize m ta kapab di operasyon ou byen Monte desann mesye sa yo, ebyen m pap m pap ba nou manti gon polisye misye antre nan moral siperyè la ann tande. OG, Nosan, avw spesyalman ke map pale. Yon bon alèt, yo di yon blende an pàn, kidonk men ki kote relèv la te fèt, alò kounye a w di n pran responsablite nou, nan lè n pran responsablite nou an sa kap gen aprè? Sa vle di w panse kounye a la ou menm kòm ti nèg andeyò ka vin moute m fè lapolis pa m nan mwen menm? Hein? Lò di m pran responsabilite m nan. Kidonk li t ap nan enterè w? Alò, lè nèg yo soti nan Baz Simon vin fè relèv la nan Kafou a, de fason aske pou evite e kèlke bagay ki rive, sa ap, ni pou nou ni pou yo, alò l t ap pi bon pou, pandan n t ap pase, swa nèg, swa nèg nan Bèbè yo te voye bal sou nou, oubyen nèg pis te voye bal sou nou, on polisye viktim, kounye a w di on blende vik, on blende an pàn, m konnen, sa di menm ou menm ki t se ajan m konnen li, on materyèl lapolis pi enpòtan. A konjin ou ye gou gou pou epa pou epa sal ye epa repons lan sa pou responsablitew epa repons lan sal ye chèf epa repons lan sa. On blende an pàn kòman ou ji yon alè to sa epa dat nap fè dilijans pou nèf nan stad blende a nou tout mouye la tranp kon dlo anndan fòkin blende ou nan ou di pou fè dilijans pou ou fè alèt rive kounye a wap di konsa pran responsablite n responsablite n de wat e nou te fout kont nou pat fè sèvis nan blende nou pat fè sèvis nan materyèl nou. Nou ap di nou pran responsablite n. E se fè bagay pou n gen rezon avè m tande. Kè n bon se ti tèt atè nou ka fè mache jan n vle mye. Men se grav wi pou materyèl leta ap pede an pàn tout kote komsi m sonje gen tantativ operasyon ki te konn fèt dèyè Anèl m rele sa yo tantativ doperasyon Anèl konn depakte cha yo anba kout bal Nou sonje sa k te rive nan Vilaj de Dye. Nou sonje sa k rive la a dènyeman nan zòn Matisan an. Mwen m panse ke jan de erè sa yo se pa bagay ki pou repete ankò. E franchman, si se konsa, lapolis fèk kare tonbe nan pase nan zòn bandi kontwole, nan kanpe sou tèren ap batay ak bandi. Eske n konnen kesyon kri dezespere de polisye a lenteryè dan cha? Bagay sa a nou konsidere l tankou yon remiks mizikal. Paske si sa rive pou lapremyè fwa, li rive yon dezyèm fwa, epi nou aksepte pou l rive yon twazyèm fwa, se kòm si m ta kapab di, otorite yo pa pran nòt, siperyè yo pa pran nòt de sa k te pase le 12 mars 2021 nan Vilaj de Dye. Mwen panse ke erè sa pa tap janm rive pa bò kote lapolis. Sa kapab rive, ou sou tèren wap batay a bandi, epi sa w tande a la a, kawoutchou cha a pran bal, ou fè apèl a lòt cha pou kapab pote sekou. Epi tou ban m di w yon bagay, gen yon bagay pou nèg yo eseye jere nan lapolis lan. Jere kisa? Lè on cha an sitiyasyon difisil, men fòk genyen lòt bakòp ki kapab vini a lè. Se kòm si m ta kapab di w, kant lapolis pral fè yon operasyon, ryen n'a ete planifye, epi lè yo rive nan sitiyasyon yo kwense yo, ebyen se yo k pou degaje yo pou yo soti. M sonje genyen yon moun ki toujou ap fè moun ri men l mouri. Men se kèlken ki tèt li pa fin twò bon. Cius, Clermont ki di nèg yo chanjman de tir, ebyen franchman mwen pa wè chanjman de tir lan paske se prèske menm bagay yo kap repete la pou kwè li la. Pa genyen kèk jou de sa depi nou tap kritike Léon Charles. Bon, je me demande eske Frantz Elbe li gen yon bagèt majik nan men l pou kapab fè kichòy paske jan bagay la ye la aparaman m ta kapab di bagay la kwense. Ebyen an pasan fò m di nou ke Nèg yo fè kèk tantativ la pou te kapab al pran yon ti gaz o nivo de zòn Varreux a. Ebyen, depi maten an la gen anpil bal k ap tire nan zòn nan. Talè konsa nou pral fè yon emisyon sou sitiyasyon kawotik peyi a. Sitiyasyon peyi sa a kote ke anpil moun kòmanse ap kriye paske yo pa wè kisa yo pral fè. Peyi a fèmen sou yo, lekòl pral fèmen, tout bagay pral fèmen paske si pa gen yon solisyon ki pran pa rapò a kriz sila m ta kapab di ebyen Nou nan pwoblèm nèt ale. M pral kite nou avèk yon mesaj de Martine Moïse. Sa dire anviron 9 minit. Men m ta kapab di mesaj sa a vini se jist apre entèvansyon Pitit Jovenel, Joverlin Moïse nan ribrik Envite di jou Radyo Tele Metwopòl. E pi kelke jou apre Martine Moïse li menm fè yon adrès ak nasyon an. Adrès m ta kapab di. Pou montre kòman oligak yo kriminèl, yo rache Jovenel Moïse nan bra li, nan bra fanmi li, nan bra pèp ayisyen an, yon moun ki t ap batay pou yon chanjman kondisyon lavi popilasyon an. Se pa mwa ki le di, men se byen Martine Moïse. Eh bien, Martine Moïse, même comparé Jovenel Moïse avec, euh, je crois, Bookman, eh bien, côté que yo touye, yo met tête les sous en pique. eh bien, ce qui est arrivé à Bookman, c'est même bagarre arrivé à Jovenel. On l'a assassiné quelques jours après. Sa photo ou ses photos font la une de l'actualité. Eh bien, Martine a parlé. Elle a dit pas mal de choses. On écoute Martine Moïse. Ayisyen, Ayisyèn, frè m ak sè m k ap koute m nan kat kwen peyi a ak nan dyaspora a. Jodi a se 7 novanm 2021. Sa fè 124 jou depi mèsenè etranje ak mèsenè kreyòl makonnen konplo e asasinen prezidan peyi a, Ekselans Jovenel Moïse, mari m. Yo asasinen l Paske l t ap goumen kont yon sistèm peze souse ki pote mizè, grangou, chomaj, prekarite, enstabilite ak divizyon. An n fè yon ti bak nan listwa pou n reflechi sou dat 7 novanm 1791. Nou pral rann nou kont ke se yon dat istorik ki te chanje listwa mond lan, paske avan sa, tout moun pa t moun. Yo te konsidere w kòm moun sou koulè po w, sou ras ou. Pandan plis pase 400 zan, te gen yon sistèm esklavaj ki te tabli nan mond lan, Li te chita sou do yon kategori moun ki sanble avè m, ki sanble avè w. Konsa, kategori moun sa yo pa t gen okenn dwa. Dwa pou gen bon jan ledikasyon, lasante, libète, manje vant plen elatriye pa t egziste pou moun sa yo. Si m fè yon ti remonte, yon ti louvri je nan listwa pou m fè nou konprann ke sistèm sa nou wè la a, li la depi lontan, lontan, lontan. Li lè pou sa chanje. Yo fè ti amelyorasyon ladan l tanzantan. Men li toujou rete menm sistèm sovaj la ki revòlte konsyans tout moun ki gen larezon ak bon sans e ki kwè nan filozofi sa a ki di, Tout moun se moun. Kidonk, tout moun ta dwe trete menm jan. Se pa jodi a sèlman gen moun k ap lite pou chanje sistèm sa a. Lakay nou, te gen Boukman ki te kòmanse nan dat 14 dawou 1791. Mwen pa bezwen eksplike tout detay seremoni Bwa Kayiman ki te pote esklav yo pran konsyans sou move tretman ke yo te konn sibi anba men kolon blan. M ap evite n pito reflechi sou babari, sou fason sovaj gadyen sistèm nan, benefisyè sistèm nan, ak mèt sistèm nan nan epòk la te reyaji lè te gen yon moun ki te tante ouvri je lòt moun sou move kondisyon ke yo t ap viv. Yo pran Boukman, yo masakre l, yo touye l. Yo koupe tèt li. Yo mete tèt Boukman sou yon pik, kote pou tout lòt esklav yo wè l, yon fason pou okenn lòt esklav pa t pran chans leve kanpe kont sistèm nan. Jou 7 jiyè 2021 an, yo refè egzakteman menm bagay la. Yo asasinen prezidan Repiblik la, Jovenel Moise marim papa pitit mwen lakay li pou kaponnen nou pou entimide nou pou yo fè nou pe bouch nou pou nou pa mande jistis pou li yo pran fotol yo distribiyel yo gayel sou tout rezo sosyo san yo pa reflechi sou ki konsekans psikolojik ak emosyonèl sa ka genyen sou timoun ak jenerasyon kap vini yo. Sa ki te pi enpòtan pou yo, se te voye mesaj la ban mwen, voye mesaj la ba ou, bay tout moun, pou yo di nou, Pa manyen, pa touche sistèm nan. Sistèm sa a, se wè l, koupe l kout je. Kidonk, apre plis pase 400 zan, nou pa deside pou n chanje metòd? Nou toujou rete menm jan an? Ayè se te kolon, jodi a se yon ti gwoup oligak ki mete tèt ansanm pou yo repwodui egzakteman sa kolon yo te konn fè nan tan lakoloni. Ayisyen, Ayisyèn, frè m ak sè m k ap koute m nan kat kwen peyi a ak nan dyaspora a, nou pa ka kontinye konsa. Nou pa ka kontinye ap viv tankou yon bann sovaj. Lemonn antye ap gade nou, ap suiv nou. Nou p ap viv izole. Nou p ap viv pou kont nou. Gen imaj nou pa ka voye bay rès mond lan. Ann montre yo ke nou se yon pèp sivilize. Eske l nòmal, nan mitan venteyinyèm syèk sa, pou yon ti gwoup moun mete avèk etranje mèsenè pou touye yon prezidan pèp la chwazi nan eleksyon, paske l t ap travay pou mete kouran 24 sou 24 toupatou nan peyi l? Èske l nòmal pou yon ti gwoup asasen touye yon prezidan paske l ap konstwi baraj idwolik, enstale ponp dlo ki itilize enèji solèy pou yo fonksyone pou kore agrikilti peyi l? ogmante pwodiksyon agrikòl e diminye enpòtasyon. Eske l nòmal pou yo touye yon prezidan paske li ogmante kapasite leta pou fè wout ak pon ki koute tikras lajan paske yo fè yo an reji? Eske l nòmal pou yo touye yon prezidan paske l ap konbat sifaktirasyon, kontrebann, egzije enpòtatè, endistriyèl, komèsan peye sa yo dwe peye Leta? Eske l nòmal pou yon ti gwoup asasen touye prezidan repiblik la, Jovenel Moïse, paske l te anpeche yo piye Leta nan Bank Santral, nan ona, nan bnc, bmpad, ladwann, apn, AAN elatriye, non, non, non! Li pa posib. Fò nou goumen pou n chanje sa. E goumen an, se yon goumen pou jistis sosyal, pou jistis ekonomik, pou Prezidan Repiblik la ak tout moun ki mouri nan move kondisyon jwenn jistis. Goumen sa a, se yon goumen kont ensekirite, Yon ti gwoup planifye pou fè nou pè pandan y ap enstrimantalize lajistis, lapolis pou regle zafè yo. Goumen sa a, se goumen pou pèp la patisipe nan desizyon politik, ekonomik ak sosyal peyi l atravè eleksyon lib, onèt, transparan, demokratik, san nou pa ekskli pèsonn. pou evite tranzisyon kote yo pral dechèpiye peyi a. Goumen sa a, se goumen prezidan repiblik la t ap fè pou mete fen a sistèm peze souse a. Goumen sa a koute prezidan repiblik la, Jovenel Moïse, lavi l. Frè m, sè m, Ayisyen, Ayisyèn peyi m, ann òganize nou. Ann òganize nou nan chak depatman, nan chak komin, nan chak seksyon kominal, nan chak ri, nan chak katye pou nou fè tande vwa nou, pou nou defann sa k ap bon pou nou. pou nou mande jistis pou prezidan Jovenel Moïse, pou nou konbat enpinite nan peyi a, e n ap fè l san vyolans, paske prezidan Jovenel pa t janm fanatik vyolans. Prezidan an te toujou vle lapè, linyon, tèt ansanm, rekonsilyasyon nasyon an ak pwòp tèt pa l. M ap fini ak yon gwo mèsi Pou sipò lapriyè, rekonesans nou bay Prezidan Jovenel depi jou 7 jiyè a jiska jodi a. Mèsi pou mobilizasyon nou fè pou nou fòse otorite lajistis yo fè devwa yo san paspouki nan dosye asasina Prezidan Repiblik la Jovenel Moïse. Si se pa t nou menm, Menm mèsenè ke yo kenbe yo, atoufè sa yo ki touye prezidan an, yo pa tap nan prizon. Nap voye yon gwo kout chapo pou tout moun ki malgre pèsekisyon, malgre atak yo fè sou yo, sou lavi yo, rete djanm e kontinye travay yap fè a pou ke prezidan Jojo jwenn jistis. Pa bliye, otè entelektyèl ak finansye krim sa a ap flannen nan lari a toujou. Yo an tout libète, y ap kontinye fè manèv anba chal pou jwe ak sistèm nan pou prezidan Jovenel Moïse pa jwenn jistis. N ap veye anwo, n ap veye anba, pandan n ap kriye ak tout fòs nou, Jistis, jistis, jistis pou prezidan Jovenel Moïse!